Enben, nou la, fidèl o pòs e santinèl nou ye. Di mwen, ki dènye evolisyon ki genyen nan aksyon Departeman Deta Ameriken oubyen administrasyon Biden nan konte fè pou nou la pou w kapab ede n, ba n kout men nan sitiyasyon difisil ke n ye la? Ki dènye evolisyon k genyen? Ki dènye desizyon k pran? E sa k ap, sa k ap, sa k ap manniganse la? Bon, lè w analize devlopman resan yo e lè w konnen kòman yo fòmile e politik amerikèn e atravè Konsèy Nasyonal de Sekirite, toujou gon reyinyon ant lè ajans amerikèn pou deside pa rapò a peyi ik ki meyè opsyon k gen nan peyi sa a e lè w ga lè w konsidere ki sa k reprezante enterè ameriken ann Ayiti e lè w gade opsyon politik yo ann Ayiti yo yo sipè limite e ou gon gouvèneman nèg yo konsyan paske yo fè sondaj entèn pa yo apati de estrikti politik yo gen nan peyi a. Nèg yo konnen ou gon premye minis k enplike nan touye prezidan an e gouvènman an 15 mwa pèdi tout kredibilite an menm tan tou ou gon pakèt lòt aktè politik ou di not enplike dirèkteman nan mete peyi a kote l ye a. Donk opsyon politik yo limite. Sa vle di ke eksperyans ke nèg y ap viv la a, yo viv li ann Irak, yo viv li ann Afganistan e sou yon lòt fòm y ap viv li ann Ayiti. Pa egzanp, ou sonje lè ameriken yo debake ann Irak, yo te gen yon entèlokitè prensipal ki te rele Chalabi. Epi Chalabi vin fè nèg yo fè yon pakèt erè ki pral difisil pou korije pi devan. Donk lè w gade entèlokitè ke Sou-Sekretè Deta Ameriken an rankontre pandan vizit li la, se kiyès li rankontre? Li rankontre Premye Minis Ariel Henry, li rankontre Fritz Jean. Li rankontre Magalie Comeau a Ted Syndic e li rankontre m kwè mesye sektè prive yo. Tou lè 5 kategori moun ke l rankontre yo non sèlman fon pati di pwoblèm men yo gen de pwoblèm de reprezantativite politik. Sa vle di ke Lè w al pran rezilta 5 dènye eleksyon ki fèt nan peyi a, tan o nivo prezidansyèl ke lejislativ, tout 5 kategori de moun ke sou-sekretè deta a rankontre, o nivo reprezantasyon politik dan lè 10 departeman moun sa a yo pa reprezante anyen pou lapopilasyon. Donk, donk sa vle di o depa son pwoblèm. Koulye a lò. Ya konsènan bato a, bato a rele Northland e ou fon analiz kòrèk don pati de kominike a. Kominike a di w konsa ke nan kad kenbe stabilite, y ap vin asiste nan mete sekirite, men pou le moman, nan asistans ke yap bay pou sekirite a, yap asiste gouvènman ayisyen an pou fè fas a kesyon de sekirite e stabilite an Ayiti, patikilyèman nan koze ki gen rapò a prevansyon e dekouraje moun al pran bato, yon bagay ki danjere e iregilye. Lè sa w konprann. Se bagay yo te konn fè nòmal. Se kesyon sa a ou poze mwen. Ou poze m kesyon an kisa k nan tèt yo, se sa m ap reponn ou. Donk lè w li kominike a kisa w wè? Gen de nèg an Ayiti e m pa bezwen site non tout moun konn kiyès ki te konn itilize bato a bòt pipo l pou fòse ameriken yo pran de desizyon politik an favè l. Donk ameriken an ki pral gon eleksyon le 4 novanm la li pa konnen ke eske aktè politik petèt youn nan aktè politik ki nan akò yo ann di akò Montana ki yon lè te sèvi a bato yo misye te voye 30 mil moun an yn semèn pa bato aktè sa a son aktè enprevizib ke l ye. Ann di aktè prensipal sa a ki nan akò Montana a, misye deside ke si yo pa ka ba li sa l vle a, menm jan l te fè l ann oktòb, septanm 94, out 94, l ap voye 10 mil moun, 15 mil moun Miami nan yon semèn. Sa a ka gen yon enpak katastwofik sou eleksyon amerikèn yo k ap fèt ann novanm. Donk bato ke w wè la a se ti frè. Si w vle fè sa, nou pare pou ou. Se yon mesaj trè klè. Paske se yon bagay ki te fèt deja. Lè zanmi an t ap chache e fòse Ameriken yo fè entèvansyon militè an 1994, misye voye, avèk majistra Dèlma a misye te sèvi, misye voye 15 20 mil moun Florida an yn semèn La pou l te jwenn sa l te bezwen an. Gen de moun lè wap fè listwa fò pale de moun yo wi paske gen de moun ki pap konprann non fò klè fò klè. Ok banm banm ale epòk Aristide pran koudeta nan peyi dayiti nou tout te di son koudeta ilegal ke l te bay gen 2 zouti ke yo te itilize majistra Dèlma a pou sa. Premye zouti. Pardon? Kiyès ki te majistra a? Se te Ernst, e pa Ernst Erilus oubyen e. Patrick Norzeus ki te majistra. Yo te pou 2 bagay. Premye bagay la, al pran kadav nan mòg, bay kadav yon pakèt bal, lage yo nan lari Pòtoprens di se militè k ap tiye moun. Nèg yo vòl anpil kadav nan lopital, plen y a bal epi lage nan lari. Epi pou dwazimen fè rapò. Dezyèm bagay ke nèg yo fè, nèg yo konstwi yon pakèt bato Yo voye prè de 10 mil Ayisyen an Florida an yn semèn pou fòse entèvansyon militè Ameriken an an 1994. Men moun sa yo, yo te konn entèsepte yo, yo te konn entèsepte yo, mete yo Guantanamo, ou sonje epòk sa? Wi, men entèsepsyon, malgre entèsepsyon, gen yon pakèt ki rive Miami. Wi, wi, wi, te gen. Donk, e. E sa vle di motivasyon nan près entènasyonal la. Fò w pa bliye, alepòk, misye t ap peye apeprè de twa milyon dola ameriken nan près entènasyonal la pou atik yo sòti jan l vle a. Donk sa vle di mobilizasyon entènasyonal ke l t ap chèche a, li jwenn li. Donk pou retounen a sa nou t ap di an, sè ke èske etranje yo ka solisyone, patikilyèman èske ameriken yo ka solisyone pwoblèm gang ke nou gen? La reponse est non. Eske yo ka ban nou kontribisyon a rezoud pwoblèm gang nan? La reponse est oui. Koulye a, kijan w pral fè rezoud pwoblèm gang nan, Guerrier? Lè nan emisyon sa a menm, lè w fè entèvyou avèk Vitelhomme nan, Vitelhomme di w li reyini avèk Ariel Henry avan e aprè yo touye prezidan an. Vitelhomme do konsa ke li rankontre avèk Ariel Henry reyinyon yo te konn fèt kay depite Delma 75 lan li fèt nan El Rancho e nan Caribbean Center. A e di ke nenpòt jounalis ki enterese w al gade dat yo pase ke selon règleman entènasyonal yo tout otèl yo dwe mete videyo nan antre yo pou wè kiyès k ap antre sòti se pou si gon atak teworis yo ka idantifye moun yo e fò w ka kenbe yo pandan 5 an omwen. Donk sa vle di ke si Vitelhomme son nèg ki te konn reyini avèk Ariel Henry avan e aprè ke yo touye prezidan e Vitelhomme nan 400 mawozo, Ariel a tout kabinè ministeryèl li a pa ka rezoud pwoblèm gang nan, ils font partie du problème. Se la a nou ye wi mon frère. Wi m dakò paske Donk sa vle di. Ban m ajoute pou ou, Vitelòm bò kote pa l li klè li di sa w wè l ap fè la a se e de enterè pèsonèl li l ap defann paske li te batay ansanm a nèg yo epi nèg yo fin rive epi jodi a Yo menm yap yap fè e kòm si Nèg yo te pwomèt li lè yo fin gen batay la yap ba l kòb yap ba l pòs nan leta. Epi se pou sa Josué Pierre Louis te envite l nan palè pou al diskite de kisa yap ba li, li menm li sispèk gon pyèj pou li, li te voye avoka li. Donk nou konn tout istwa sa rakonte la. Dezyèm bagay la. nan ensekirite a. Non men la avoka te avoka avoka a te toujou di ke li menm se pa pou Vitelhomme li ta ale piske li se konseye nan palè nasyonal banm presize sa pou ou. Se sa. Dezyèm bagay ke nap gade si blan an vle ede nou se pa viza poul revoke 99 pousan oligak kap kore gang yo pa gen paspò ayisyen yo gen paspò ameriken kanadyen e fransè banm repete sa a pou pèp la. 99 pousan oligak kap telegide gang yo pa gen viza, yo pa gen paspò ayisyen. Oligak sa yo gen paspò ameriken, kanadyen e fransè. E se pou sa si ameriken an vle ede nou, se pa nan revoke viza, se friz kont an bank yo toupatou atravè lemond. E la nan emisyon sa a. Nap cheche konkou te dil talè a e ou menm a kèk jounalis ou bezwen rankontre blan yo tou pou yo ka tande nou. Pase nou menm la nap pale se pou moun ki nan katye popilè a e peyi a kap soufri. Si w vle rezoud pwoblèm gang nan, map repetel ankò nan emisyon sa aswè a, pwoblèm gang nan son kay ki gen 3 etaj. Se ou menm sèl Guerrier Henry a petèt de twa lòt ki pale de twa etaj yo. Tout lajounen, y ap fè rapò de près sou premye etaj la sèlman. Premye etaj la gen chèf de gang yo, se li k pi fasil pou rezoud. Se dezyèm a twazyèm etaj la nou pa janm ka pale de yo. Li gen kat kategori de moun nan dezyèm etaj la, otorite leta, lidè politik, ansyen palemantè avèk moun ki nan CSPJ e pouvwa jidisyè a ay dezyèm etaj la. Premye etaj la, li gen e twazyèm etaj la padon. Twazyèm etaj la, li gen oligak yo. Katrevendiznèf pousan oligak k ap kore gam, k ap kore gang ki gen trafik zam, k ap met enstabilite e vyolans politik, 99 pousan nan oligak sa yo gen paspò ameriken, kanadyen e fransè. Epi toujou nan premye etaj la, fò w di l, gen 3 ansyen prezidan. Mateli nan gang, Aristid nan gang, Privè nan gang. Si nou pa poze pwoblèm nan, lè w rive kay doktè, ou pa ka di kisa maladi a ye, nou p ap ka geri maladi a. Blan an pa ka rezoud pwoblèm gang nan pou nou. Se nou k pou rezoud li. Pase blan blan plen gang Chicago wi. Gentan gen 3 mil moun ki mouri la a Chicago wi depi ane a kòmanse wi. Blan gon pwoblèm gang lakay li l poko ka rezoud li. Li ka ede w rezoud li. Men l pa ka rezoud li pou ou. Donk sa vle di ke si blan an vle rezoud pwoblèm gang nan. An n kòmanse pa twazyèm etaj la ki gen twa ansyen prezidan yo avèk oligak ki gen paspò etranje, yo pa gen paspò ayisyen, e pou sa revoke viza a, s on, eskize m wi, s on blòf li ye. Sezi kont an bank yo. E sezi kont an bank lan, li gen 14 kategori ladan l. Premye kategori a, san nou pa antre nan non, oligak yo, gen 15. Dezyèm kategori a, ansyen prezidan yo, gen 3. E nou gen anpil plis ke plis ke 3 ansyen prezidan vivan. Se 3 k ladan. Ofisyèl gouvènman an ki nan leta ki nan gang gen 13. Senatè an fonksyon ki nan gang gen 3. Ansyen palmantè ki nan gang gen 17. Anndan CSPJ a jij k ap kore gang gen 32. Nan kòmandman lapolis, nèg k ap kowòdone Fantom 509 gen ant 4 e 6. Polisye ki nan gang gen 80. Lidè politik ki nan gang gen 8. Chèf de gang yo yo 53 e plis. Nèg Kou dè Kont k ap kore pa dèyè gen 2. Dwa zimen ki nan gang gen 3. Jounalis ki ap kore kominikasyon gang gen 4. Lòbiyis blan k ap fè demach nan Washington endirèkteman k ap kore gang gen 2. Gen 14 kategori nan lis lan. Plis, sa vle di ke atravè ministè di trezò Dèzetazini, an mwen din semèn, ameriken an gen kapasite mondyal pou friz kont an bank moun sa a yo. Poukisa l pa fèt? Poukisa Ayiti revoke viza? Tout nèg yo revoke viza yo la nan 4 ou 6 mwa yap re ba yo l viza l ankò. Yo pat revoke viza youn nan nèg sdp yo, 4 mwa aprè l pat rejwenn viza li l monte Nouyòk lal wè madanm ni a pitit li. Mwen menm m pou m pou yon solisyon reyèl de la sitiyasyon. E solisyon reyèl de la sitiyasyon li pa nan Montana, Li pa nan Ariel avèk akò 11 septanm, li pa nan konsèy de tranzisyon. M ap repete l ankò nan emisyon an. Se laplikasyon de l'article 149 de la Constitution ki di ou pa ka mete prezidan lè w fin touye yon prezidan. Se yon premye minis a gouvènman an pou mete. Premye minis ki dwe ranplase Ariel la pou garanti ke tout kòb leta. Retounen nan pwovens yo, chak depatman bay 2 moun on fanm on gason, li ba w 20 moun, nan mitan 20 moun sa yo n ap mete premye minis lan ak 18 minis lan. Lè sa a se pa oligak ki chita nan k ap jwe pokè nan Pegivil oubyen nan Mòn Kalvè k al ba w gouvènman an. Stanley, Stanley, Stanley, Stanley gon zanmi ki mirbalè. ki dim konsa tanpri chif sa yo kote ou jwenn yo paske l ta renmen gen sous yo an fonksyon de kisa ou rale chif sa yo menm. Ok zanmi gon bagay pou fè tout dokiman ki pibliye ki piblik pa janm jete yo toujou kolekte yo se pi gwo sous denfòmasyon map bon w egzanp pou ka konprann. Gon liv Jeneral Prosper Avril te pibliye sou lensekirite an Ayiti. Liv ke Jeneral Avril, ansyen prezidan peyi a, te pibliye sou ensekirite a, li ba w tout moun yo touye, ki lè yo touye yo, ki jan yo touye l. Ou konn ak ki sa l fè liv lan? A koupur de jouno e rapò de près. Li fè rechèch yo. Tout sa m ap di w la yo se dè enfòmasyon disponib ke yo ye. Pa egzanp, lè yo di w. Men jounalis ki nan gang se de rapò de près ki bay yo wi. Lè yo di w men oligak ki nan gang, depi sou al yout, bon map bon egzanp zanmi mirbalè. Sou al sou youtoub ou pran deklarasyon barbecue, ou pran deklarasyon vitelòm. Ou pran deklarasyon chen mechan. Ou t pran debkarasyon izo wi ti lapli ou jwenn afilyasyon yo tout wi. Ki oligak kap finanse yo wi. Ki lidè politik kap finanse yo wi. Enfòmasyon yo piblik se pa envante nap envante yo. Babekyou di w kiyès ki konn ki oligak ki konn voye ti motosiklèt ba li, ti 50 mil dola ba li, ki senatè k konn voye ti ze ba li, ti 30 mil dola ba li. Chen mechan dou ki ansyen prezidan chanm dè depite a ki voye plizyè galil a 9 minimèt ba li. Sa vle di ke chak nèg yo Vitelhomme inosan la a menm kan 2 entèvyou ke l fè yo, entèvyou ke l fè nan Info Bertho avèk Bougante la pawòl. Misye bo tout koneksyon ke l genyen wi, politik e e gouvènemantal wi. Sa vle di ke l sekretè jeneral palè, ke l primati, tout nèg yo nan gang wi frè m. Donk mwen menm sa m ap di w la a. Se t 11 milyon moun k an danje. Gade tout tout wè ou telman bay lis nan avek on rektitid on asirans tout moun ap di woy fò misye pwouve sa lap di yo yon modèl emisyon konsa Stanley dwe kouri lwen mezanmi. Ok banm baw egzanp nan map baw egzanp ok an matyè de dokumantasyon oligak yo. Lè w monte sou YouTube, ou jwenn tout dokimantasyon ki montre Reginald Boulos nan gang. Kijan w pral manyen l la lè l gen yon paspò ameriken? Se yon ameriken nèg la ye, kijan w pral manyen l? Kijan w pral manyen l? Rezo gang Dimitri Vorbe la kòmsi tout moun pa konn kiyès ki ladan l? Non men fòm diw chèf gang yo tou e e chèf gang yo tou ou pa ka fè yo fwa sou pawòl yo tou non. Non m pa ka fè yo fwa sou pawòl yo. Non sa vle di ke nèg la gen dwa deside di nenpòt bagay. Chèf gang nan gen dwa deside di nenpòt bagay. Non banm baw evolisyon gang nan. An gade evolisyon. fò gen de prèv, fò gen de dokiman alapwi, gen de prèv eksetera pou vin avè l, pou di l. Se sa, se sa. M dakò avèk ou. Ou wè menm ajans yo, ou sot di yon bagay ki enteresan, sitou pou kesyon laprès la. Mwen menm pèsonèlman, e pa de ajans, de lòt jounalis entènasyonal ki toujou ap rele m, ki di m, monchè gen tèl bagay, m di nèg la m pa okouran de sa w ap eksplike la. Gen nèg konn ap rele m, k ap di m konsa, monchè, ou te fè entèvyou a. Ou gen pou w tyeke senk fwa enfòmasyon an, m konprann sa w di a. Fò pa bliye. Ou te fè entèvyou avèk tèl gang, èske w ka fasilite n konnen? M di misye. M pa gen okenn relasyon avèk kesyon gang w ap pale la. M se yon jounalis, m nan peyi m, gen yon sitiyasyon ki fèt, nan kèt defòmasyon, nan kèt defòmasyon, mwen rele, mwen rele gang nan. Men e jounalis la, men moun k ap rele w nan telefòn nan se yon etranje, ou pa konn kiyès li ye, gen dwa se envestigè l ap envestige sou ou tou. Ou konprann? Tout sa yo konn rive men, men pawòl, men pawòl chèf de gang nan, ou pa ka pran l kòm levanjil, kòmkwa lè nèg al nan gang, ou pa ka pran l. Banm bon bagay. Mwen menm kan menm m son m son spesyalis nan devlopman politik nan fon pakèt peyi sou latè. M konnen m ap m ap m ap baw lan 2 minit ok ok banm fini l m fè Afganistan epi m di w m al kote ki pi di yo m fè Nijerya. kote gen Bouka Haram, mal kote ki di yo. Gon bagay ki enpòtan pou nou gade pou konprann fenomèn gang nan tou, kijan fè gang nan vin pran endepandans li jan l pran l lan pou konkli. Aristide kraze lame a, li monte Lame wouj, lame ti manchèt, lame rat, dòmi nan bwa, bale, bouze, elatriye. Koulye a, Aristide vin gen pwoblèm, an 2004-2006. Oligak yo vin rekipere gang yo nan men Aristid. Depi lè sa a, se oligak yo k vin mèt gang. Se oligak yo ki vin fè de de chèf de gang vin senatè de la repiblik e depite de la repiblik. Koulye a, lè senatè. e depite de la repiblik ki te chèf de gang vin gen stati ofisyèl, yo sèvi avèk iminite palemantè yo pou elaji gang yo. An menm tan tou, gen 2 zansyen prezidan ki vin evolye nan afè gang nan. Aristide te gentan ladan l, Mateli pral vin nan gang Galil, Privè depi l minis de lenteryè l ap distribye zam bay gang, li kwè ladan l. Pandan 2 li vin prezidan pwovizwa a, li fè 39 kagezon zam antre nan peyi a. Woy! Stanley! Stanley! Men sa w ap fè pou mwen. Ou wè sa w ap di yo la a? Randevou demen swa pou yon emisyon spesyal avèk Stanley. Stanley! Al pre. E pa Stanley sèlman. M ap fè yon lòt sipriz ankò pou demen swa. Enben ok. Sa vle di vin ak chif alapui, dokiman alapui, nou pral frape demen. Stanley mèsi anpil pou patisipasyon. Nou te kontan fè ti koze sa a avèk ou. E n a genyen pou n pale. Pa gen pwoblèm non. Mèsi anpil.